Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nap swete w deja pou pase yon trè bòn semèn an notre konpayi. Nap priye pou ou, priye pou nou tou e priye pou tout ayisyen pou ke sitiyasyon an kapab chanje nan peyi Dayiti. Maten an map gade yon videyo, mwen vrèman trist sou sa map gade a. E m panse ke a lide de randre sèvis, yo touye sitwayen an. Yo kwisifye l. Se pa paske li mouri non, men moralman. yo fini avèk li. E mwen gen yon rega kritik sou emisyon sila. Dans la matinée du 5 juillet 2021, genyen yon nouvèl ki ap sakaje la repiblik. Quelle est la nouvelle? C'est que genyen Carl Dieudonné, yon gwo prezantatè, li fè Telemax, li fè anpil radyo tankou Signal, epi li gen yon emisyon ke li t ap. Anime nan Zenith, emisyon politik, je kwak se la ye a partir de 2 heures. Ben écoute, Carl entèvni sou radyo pou di ke li malad, li pa santi l byen. Epi li fè yon revelasyon sou maladi li. Kòm kwa direktè radyo kote l ap travay la ta konplis nan maladi li paske se direktè a ki ba li pwazon pou fè l tounen bèf patati patata. J'ai pas besoin de revenir avec les déclarations de Karl. Son dénonciation, c'est un citoyen qui est malade et c'est un citoyen qui est dans une situation difficile. La première chose qu'il faut comprendre, c'est un journaliste. Après Karl fin fait une premier interview en audio, moi j'ai pas aucun problème avec l'interview parce que ben il faut aller à la source des choses, il faut savoir un maximum de choses problème qui prend le gagner, c'est par rapport à l'intervention Dieu Dieudonné le Grand Boulevard. Journal Grand Boulevard Caraïbe FM. Pas que que Journal est est très présent sur les réseaux sociaux et en direct. Ça passe en image également. J'ai un petit problème avec mes amis de Caraïbes particulièrement Bob C et mon bon ami qui s'appelle Guerrier Dieuseul. M kapab konprann n ap rann sèvis e sa se lajenewozite. Men ekoute, gon jan w rann sèvis la, li mennen chagren. Gon jan w rann sèvis la, ou parèt tankou yon moun ki ap ri nan sò moun w ap ede a. M fè kèk analiz avèk youn nan konsiltan chèn nan. Premyèman, Carl Dieudonné, m panse ke te gen yon brifing ki fèt avèk li avan emisyon an. Dezyèm bagay, tout moun konnen Carl Dieudonné, m pa di se yon pan, men se yon nèg ki genyen sa n ta kapab di yon ti kal pwotokòl lakay li. M pa kwè Carl. t ap janm parèt nan yon medya televize avèk yon mayo bout manch tankou yon kale kò sou li, lestomak debraye. Èske nou konprann? E gon lòt kestyon pou n konprann. Etandone ke m ta kapab di gon pwoblèm de fakilte mantal ki pa stab, èske entèvyou sa a nou te sipoze fè l? Paske kant leta fizik e moral de la pèsòn. ke wap entèvyouve li pa reponn, moral pa obo fiks, fizik la pa stab, bon la ou kapab poze tèt ou anpil kestyon. Mwen m panse ke Mezanmi de Karayib bon nou pat dwe ekspoze Carl konsa. Men gon pakèt ti bagay pou konprann dan la vi toujou genyen de retournement de situation m konprann ke pa bliye se ede nèg yo ap ede men janl fèt la mwen menm m pote ti kritik sa nou konnen m pa asid m pa konn ostil anvè moun e m se youn nan moun ki pap janm joure mwen pa fin trò kontan paske Tip la, kòmsi w ap wè li nan yon enkoyerans kazi total nan sa l ap di. Imajine w l ap pale, li di w, men l santi kòn ap pouse nan tèt li. Bon, oke, kapab gen yon tad reyalite, men yon moun ki konsa, èske ou kapab kontinye fè entèvyou la? E w ap wè, ou rive nan yon moman kote ke Guerrier Dieuseul ap di, ben, gen yon pakèt moun ki di nou, ann kanpe entèvyou la. Gen yon lòt bagay pou n konprann ankò. Depi la matine. Dès le commencement du journal, mon grand animateur, présentateur, celui que j'adore écouter chaque matin, Bob C. Li te kòmanse fè yon sètèn boufonnri avèk nouvèl sa a, dizan ke gen nèg ki pral pouse kòn, Un journaliste reste un journaliste. Kòman w ta kapab konprann ou, jounen jodi a la a, pou m ta wè Wendy Phel nan difikilte, Kesnel Dorlean nan difikilte, Eko Lakay, Tax 509, Ayiti Divèsite, Teknoloji Entetetment, tout moun sa yo, yon jou petèt youn nan yo ta nan difikilte, swa pou nan optik pou m bay enfòmasyon, M fè yon sètèn boufonnri avèk sa. Petèt ke mwen menm m kapab nan difikilte, sa fè yon nèg plezi. Bon, se kapab pozisyon yon nèg. Men, m pa gen pou m fè menm yon ti sourir nan pwoblèm yon jounalis. Menm si moun ki sou rezo sosyo yo, yo nan gwo difikilte pou fè diferans ant jounalis avèk moun ki sou rezo sosyo. Men, se deja de kolaboratè, ou konprann? Donk m te gen ti kritik sa pou m pote, nan eskize mwen, e jespè ke sa va pa deranje otan, paske mwen panse tou aprè emisyon an nap jwenn moun ki rele nou pou n di, ekoute nou pat gen dwa fin kite l pale paske premyèman ti enkoyerans nan sa lap di yo, fason li te prezante a pa bon, eta mantal pa bon, fizik pa bon, donk. pas la peine. Jovenel Moïse a passé à l'action. Il a posé pour bon nombre de personnes une très bonne action. Écoutez, réuni à l'extraordinaire dimanche 4 juillet 2021, le Conseil des ministres a décidé d'accorder pleine et entière décharge Aux anciens Premiers ministres et ex-ministres, sa vle di ansyen minis tou, ki yo menm sèvi Repiblik la depi nan dat 7 fevriye 1991 pou rive 7 fevriye 2017. E moun sa yo pou yo genyen dechaj la fòk yo genyen yon rapò dodit favorab pa bò kote Lakou dèkont ak kontansye administratif. Tande byen, moun ki sèvi Repiblik la kòm ansyen premye minis, ansyen minis, y ap jwenn dechaj sòti 1991 jouk 2017 depi te genyen rapò odit favorab pou moun sa yo nan Lakou dè Kont. Ki sa dechaj la ye? Se sa nou bezwen konprann paske fòk nou pa sèlman ap jere kesyon zen an men ekoute sou Chanèl sila a, nou met tèt nou ansanm pou n fòme tèt nou ansanm tou. Paske li pa evidan pou ke yon fan RL prod tande y ap di dechaj sou plan administratif epi pou l ap mande yon moun kisa dechaj la ye. Se kòm si dènyeman mwen ap gade yon match avèk yon zanmi epi lè l tande yon kwonikè di kout pye de kwen, li di m sa kout pye de kwen an ye? epi mwen eksplike l. Donk nou la tou pou n kapab eksplike youn lòt ansanm. Mwen gen dwa pa konn yon bagay epi yon fanatik di m a se tèm sa yo itilize, se konsa yo itilize l. N ap fòme tèt nou de manyè kolektiv. Dechaj la, se yon, m ta kapab di, sètifika yo ba ou pou di, ekoute, ou te sèvi larepiblik, ou sèvi l byen, ebyen, men sa a nou ba ou, li valab pou tout sa w ap fè, Pa egzanp, ou kapab gen posiblite pou vann byen ou san ankenn pwoblèm. Dechaj la, Lè w fin sèvi la Repiblik kòm minis, kòm ansyen minis, kòm ansyen premye minis, fòk ou genyen pyès sa a nan men w, sètifika de dechaj la, paske li enpòtan pou ou. Pa bliye, ou gen dwa pral nan eleksyon. Si w pral nan eleksyon, depi w te pase nan administrasyon piblik, tankou sekretè deta an kèlke sòt tou, ebyen, Fòk ou genyen kesyon sa a, fòk ou genyen pyès sa a nan men w. Se yon pyès ki enpòtan pou nèg ki t ap pase, ki t ap depanse lajan Leta. Yon prezidan Sena fò l gen dechaj. Èske n konprann? Paske l t ap jere kesyon sa yo tou. Yon prezidan chanm depite, li sipoze genyen dechaj. Kòm nèg sa yo menm anba a, se yo menm ki te gonfle kò yo anba pou fè e defè donk. Yo tout bay tèt yo dechaj. Men, gen yon moun ki tap plenyen anpil pou kesyon sila, Steven Benoît, dizan ke poukisa 2 nèg ki sèvi la Repiblik byen dè tan epi jounen jodi a la pou yo nan difikilte pou yo jwenn dechaj o pwen ke yo menm nan difikilte pou kapab vann nan byen yo. Ebyen, nap konprann ke jounen jodi a la lè yon moun pwononse mo dechaj devan nou, ebyen n ap di ebyen se yon sètifika ki ateste ke ou te sèvi la repiblik e pou genyen yon rapò paske lè w fè demand sètifika de dechaj la genyen yon ekip k al travay sou dosye w la ekip sa a li chita nan lakou dè kont lakou dè kont ak kontansye administratif se li menm k al travay sou dosye w lan li analize Pakou w, li gade jesyon w, li di ekoute misye gen yon jesyon favorab paske pa t gen lajan ki te pati nan move kondisyon pandan misye t ap jere a donk li gen yon rapò favorab li sipoze jwenn ee pyès sila a ki se dechaj la. Bon brèf, Jovenel Moïse fè yon bon kou men pa bliye a chak fwa peyi a toujou nan tèt chaje ebyen Genyen toujou kèk desizyon prezidan an ap pran. Kisa ki genyen de politik nan desizyon sila a? Ebyen vwayon, dans les jours à venir, kisa ki kapab pase paske tou sa ki fèt isit, li fèt nan yon pèspektiv politik. Gen yon pèsonalite enpòtant ki nan lo moun ki ta sipoze jwenn dechaj. Men gon pwoblèm. Mesye sa a li se ansyen premye minis sou Martelly, Laurent Lamothe. Mwen kwè Laurent Lamothe genyen yon rapò odit favorab etan ke premye minis. Men li genyen yon rapò m kwè ki sòti an 2015 ki pa favorab pou li paske nan epòk sa a, Li te alafwa premye minis e minis planifikasyon ak kowoperasyon ekstèn. Ebyen pou MPCE, ministè planifikasyon kowoperasyon ekstèn, mwen kwè ke gen yon rapò ki defavorab ak Laurent Lamothe. Se sa k fè nan dat 26 me 2015. Laurent Salvador Lamothe li denonse, se te yon jou madi, rapò ki defavorab pa bò kote lakou dè kont ki gen a wè ak jesyon li etan ke minis planifikasyon ak koperasyon ekstèn. Pami 3 rapò odit jesyon ansyen chèf gouvènman an ki redije pa bò kote manm lakou siperyè dè kont ak kontansye administratif, Laurent Lamothe ki te bezwen prezidan peyi sa a, men li di li preokipe pa sa ki konsène jesyon li nan Ministè Planifikasyon ak Koperasyon Ekstèn. Pou Laurent Lamothe, se te yon rapò politik, donk li menm li te kritike rapò sila. Moi je me demande eske sa a li pa konstitye yon andikap pou Laurent Lamothe sou kesyon dechaj etan ke Ansyen minis planifikasyon ak koperasyon ekstèn. Ebyen, n ap ret tann pou n wè ki sa ki pral pase paske gen anpil moun ki ap analize ki di ke ekoute y ap fè yon jwèt kanmenm pou kapab fè Laurent Lamothe sòti nan lo sila. Men poukwa? A dè fen politik. Rete pou n swiv epi n ap vini pi devan. pou n wè si petèt moun sa yo gen rezon ou byen si yo pa gen rezon. Merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pour nous dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.